Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvo emisyon aviyasyon pa bon senatè an fonksyon kedlè Augustin manke pèdi lavil li pran nan yon chan de tir. E finalman m ta kapab di se bon pye l ki sove l. Nèg ame atake nan laprè midi jedi 15 jiyè 2021 an kafou aviyasyon 2 machin senatè Kedlaire Augustin. Youn nan ajan sekirite senatè a mouri tou nwè. On a la photo mais on peut pas la poster. Alò senatè a li menm oblije kouri ale nan baz kò entèvansyon mentyen lòd ki se CIMO. Youn nan veyikil palmantè a se yon Toyota Prado. E genyen yon Galil ki rete nan men nèg ame sa yo ki te pase a laksyon. Hum! Kedlè Ogisten, vous êtes sénateur, m pa ka di ke ou ta kapab konsidere zòn sa a kòm yon zòn entèdit. Ou son ofisyèl. Men ekoute, sa k ap pase nan peyi Dayiti pou kwè l ye la a, ta dwe genyen yon maksimòm de prekosyon. Ti zòn nèg ame ba nou pou n woule a, woule ladan l. Paske pa bliye yon senatè pa anyen pou kwè l ye la. Si yo ka asasine yon prezidan se ke yon senatè pa anyen. Nenpòt moun ka antre nan sena la a, si pa gen bon ajan sekirite k pou pete kout bal ki pou repouse nèg yo enben yo ka antre yo vin touye nenpòt de twa senatè. Donk ou menm k ap pran lari fòk ou fè anpil prekosyon. M konnen gen anpil moun la a ki ap kòmante ki di woy poukisa li pa t tou mouri men tande byen E se pa konsa pou n swete lamò pou moun. Nou konprann? Donk, e se vrèman grav. M ap gade m wè sou foto a la a. Misye mouri sou kousen machin nan. Se vrèman grav e sa fè mal. Donk, sa n te konn ap plenyen an, ebyen jounen jodi a li kòmanse ap rive nan dègonn nou. Senatè Kedlaire Augustin, depi dat nou nan Sena, si nou te pran rezolisyon pou n di ke otorite sispann sipòte bandi, Ebyen peyi a te ka pat konsa men se pa konsa pou sekirite a te mouri se vrèman grav ou menm tou ou wè lamò anfas wap fini pa rann ou kont ke gen yon seri de zòn fòk ou evite yo donk pou moun ki bezwen foto sekirite senatè Kedlaire Augustin ou kapab kontakte nou poun transfere foto sa yo fè li rive jwenn nou bon fòk nou di ke. Sitiyasyon an toujou rete jan l ye nan Matisan. Gen 2 zòn nou ta kapab di ki sanse kansèl, prèske kansèl nan jewografi rejyon metwopolitèn Pòtoprens lan. Gen anpil lòt zòn wi ki kansèl wi, men sa yo yo menm yo sanse kansèl prèske nèt paske kounye a la a moun pa pase nan zòn sa yo. Se Gran Ravin avèk Tibwa k ap jere zòn sa yo paske se yo menm k ap batay. Men pou fon ti pasaj, w oblije gen kòb nan pòch ou pou pase la a. Men kijan n ap sòti Pòtoprens pou n al Kafou, men, men ki mwayen nou pase pou n al Kafou, men, mezanmi, se pa jwèt, men kòman nou ye, eeheyy, pa gen pa Matisan, pa gen Fontamara, men kòman nou ye, se konsa trafik la fèt. Lanmè wi souple. Donk se sou lanmè nèg yo oblije pase pou sòti pòtoprens pou ale kafou pou kwèle la. Tèt chaj. Depi kèk jou, nou ta kapab di depi kòmansman mwa jen an, bandi ame kontwole pati sa a nan rejyon metwopolitèn pòtoprens, maten midi swa kout bal ap pete, popilasyon sivil la ap mouri, moun yo ap kite zòn nan, yo pa konnen kisa pou yo fè. Kilè sa ap chanje, nou pa konnen. Nou prale nan sitiyasyon ki te gen maten an o nivo de zòn ayewopò la patikilyèman nan zòn Simon Pelech. Ebyen mwen mete dron anlè e mwen jwenn yon maksimòm enfòmasyon. Kisa ki pase o jis? Mesye ki anndan Simon Pele yo, nèg yo sòti sou lari an, nèg yo kidnape yon machin. Alò m pa konnen kisa ki nan machin nan vrèman paske se yon machin ki fèmen. Epi nèg yo kòmanse antre anndan avèk li. Ekoute, geto a fòl gen bagay poul fonksyone. Ebyen nèg yo sòti nan lari, yo kòmanse ap chache sa ki pou yo. Se nan lojik sa a nou ye. Se menm lojik revolisyon Jimmy Cherizier a, pa vre? Ebyen lè nèg yo kòmanse desann avèk machin nan, lapolis pote boure, lapolis pete bal. Lapolis ap file bal bay nèg yo, nèg yo ap file bal bay lapolis. Machin nan rete imobil. M pa konnen moun ki konn zòn nan byen lè w fin kite kote ki gen faktori a un peu plus bas ebyen nèg Simon yo paka pran machin nan lapolis li menm li paka pote boure sou li se kòmsi gon jwèt m konn m wè yo fè le swa lè timoun wi donk yo mete bagay la nan mitan gen yon gwoup ki bò isi gen yon gwoup ki lòt bò youn ap veye lòt pou sa k pran nan van ebyen se sa ki pase alò un peu plus tard nou pa konnen e èske nèg yo te finalman rekipere machin nan. Les bandits armés oubyen eske lapolis li menm te rive rekipere machin nan. Bon, ann vanse toujou, genyen yon videyo revelasyon, bon m pa konprann anyen non, dosye Jovenel Moïse sa, tout nèg ap di pawòl pa yo, tout nèg ap bay vèsyon pa yo, m gen presyon si Siyis te vivan li t ap di kisa l panse de lanmò Jovenel Moïse la, li t ap di kiyès genlè li sispèk ki touye Jovenel Moïse. Kòm sis pa la, ebyen nou pap jwenn kòmantè sis, men petèt Gran May ta di kisa l panse de lamò Jovenel Moïse, kòm se yon nèg ki te toujou pat vle tande pale de Jovenel Moïse. Ebyen gon video ki sòti, se sur Instagram, L'artiste chanteur est-ce qu'il est toujours au sein de la formation Kadans? Bah je sais pas. Non Harmonik je kwa, se mak di talon. Ebyen li te la avèk kèlke zami, on a evoke sèt kestyon. Men gen youn nan zanmi yo ki li menm vizaj li pa fin twò parèt paske se revelasyon lap fè, menm si li pa pè men li pat vle vizaj la twò parèt e ann tande kisal tap di sou dosye sa. Nan Antre nèg yo kay Jovenel a minwi 29 nèg yo antre se 2 nèg ki antre kay Jovenel. Jovenel rale telefòn li yo entèsepte Jovenel di wi kite nèg yo antre. Ok brother. Wè nèg yo chen yo tounen. Sa e mèt kay ki nan kay. ok zanmim nèg yo rive nèg yo chita a jovenel em di sa map di sa klè la wè aprè 7 è di swa demen si Dieu veut si kolonbyen yo kite peyi a mwen map poste tout video ok map poste video kote jovenel dlo ap sot nan jem map poste video kote jovenel ap site non nèg ki nan telefòn nan avèl la jovenel nan telefòn misye ap bay jovenel kou nan kamera. Mwen ap lage tout demen si yo. Avan prezidan mouri, tòtire, tòtire. Yo ba l kout manchèt nan pye, pye goch li. Ok. Avan Jovenel mouri, misye bat Jovenel pandan Jovenel nan telefòn a bòs k ap fòse Jovenel pale. Ok brother m. Donk, men sa ayisyen bliye pa vre? Nou, nou entelijan ke sa moun di nou ye. Pa gen moun k ap leve al tiye yon prezidan lakay li san ke pa gen yon sekirite k pran kou. Sekirite yo k pa pran kou a, nèg yo nèg yo pa antò ok. Misye vini Jovenel otorize pou nèg yo leve ti gate la bay misye pase. Jovenel pa konnen misye ap vin tire l. Misye pa vini pou l vin tiye Jovenel. Misye vin vini pou l bay Jovenel presyon. Ok e sa kap tande yo la pa vre lè misye antre anndan misye chita prezidan tout bagay nèg yo rive kay jovenel minwi 29 etazini genyenl a minwi 29 egzakteman li distribye ke moun antre kay jovenel vin nan yon konvèsasyon etazini pwal rele usgpn ok a minwi 42 se lè sa misye fout jovenel premye kout pran nan figi jovenel tonbe nan chèz la jovenel te chita misye fout jovenel yon kout pran tout telefòn nan baw ok kouzen tout sou tout sou video map lage yo demen si Dieu veut apre 7 è di swa ok moun gen grenn nan moudam nan map viv nan 27 kay vin chachem. Wi boo dòk. Donk li lè li tan menn pou nou chache kanpe pou nou goumen pou peyi nou menn. Paske sa kap fèt la se pa li nou pat vote pou li se pat sa nou te vle misye nan pakou la li pou kont li ok nou pap chache Jovenel ankò nou gentan pèdi Jovenel ann al dèyè jwenn peyi nou bak ann al wè kisa yo pral di nou lè nèg yo fin ale apre setèdiswa demen ok yo poko vle kitel sikile ou nan zorey ayisyen ayiti. M pa konnen eske sa ap deranje kò ou off comment yo off comment yo pou ki paske comment yo vin fè moun focus sou sa kap di an ke yo sa kap ekri anba ke tande pito ayisyen gen yon ti pwoblèm tande Bon Ok e m pa kwè m gentan pandan pandan lap pale a off comment yo How can I do that Please M pa tout fò sa a Wap just klike kote ou wè ke ou ka ekri an epi lap ba w 3 ti pwen Epi wap wè ke ou ka off comment lan. Alright ok done. Kevin se frè mwen e pitit gason mwen epa vre? Nan konbyen tan anvan yon aksyon fèt nan anvan w vin konnen l ke m gentan di w li? 3 jou avan. Depi 3 jou avan m toujou di w men sa k pral rive. Prepare w Si w ka dokimante l, dokimante l, pa antre ladan l twò fon. Pa vre? Paske m chwazi fè l kòm Ayisyen. Ok brother m. E Ayisyen, men sa pou nou goumen ankò mesye. Lè Ayiti pral jwenn libète l, li lè pou nou fè Ayiti konnen ke dyaspora a enpòtan Ayiti. Gen yon pasaj maksimòm nou bezwen pou nou fè tande nou, fòk nou genyen l. Ok brother m. Brother, m al nan yon kongregasyon. Il n'a rien à voir avec cette histoire. Genyen homme d'affaires, Raphaël Jaar, li menm li pibliye yon nòt jounen jedi a. Nan nòt sa li lanse yon apèl ak frè li a, frè kade li ki se Rodolphe Jaar, li mande frè a pou rann tèt li bay lajistis ayisyèn. Nome Rodolphe Jaar, lajistis ap chache li, nan kad ankèt sou asasina Prezidan Jovenel Moise nan dat 7 fevriye pase a lakay li nan Pèleren 5. Misye son bon frè wi. Son bon frè, piske li estime ke non lòt la sispèk, non lòt la site, lapolis, lajistis ap chache li, ebyen, li mande frè a pou rann tèt li. Si misye koupab, y ap fèmen n. Men si li inosan tou, y ap relache li. Men kanmenm si li koupab, se yon move imaj pou lafamiy. Nou pral kite w ak yon ti videyo. W ap gade epi ou menm w ava jije. FBI nan peyi a. Ankèt sou asasina prezidan Jovenel Moïse, ebyen genyen anketè FBI nou te remake jounen jodi an Bò lakay Prezidan Jovenel Moise nan Pèleren 5 nan Petyonvil. Bon, nèg yo vini, nèg yo fon bon tan la, y ap gade ki sa k genyen nan zòn nan. Donk nèg yo vin mennen ankèt, men n swete ankèt sa a, Papa Bondye, Ameriken, wè m di Papa Bondye anvan paske nan bagay ki pase nan peyi a la a, se Papa Bondye ki pou fè anpil moun jwenn jistis, pami yo Jovenel Moise, chèf Ameriken, otorite lajistis nan peyi Dayiti. Otorite polisyè, souple, fè tou sa nou konnen pou pèp ayisyen an ka jwenn yon ti brin limyè non nan dosye Jovenel la paske bagay la fèt twò kri.